Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvo emisyon bon ekoute o nivo de martisan sitiyasyon an konplike men fòm di nou ke mwen men otorite yo anpil nan peyi paske m sonje dènye emisyon. Ariel Henry fè kote l t ap patisipe nan Haiti Debat. Bon li di ke nan jou k ap vini yo bagay yo pral amelyore vwa chanje o nivo de Martissant kote ke pral genyen libre circulation. Kelke jou aprè se gwo afwontman ki fèt kote ke gen anpil dega. Gen moun ki mouri e nou ta kapab di nan yon sitiyasyon dramatik paske nou sonje kout bal ki eklate epi. Genyen yon chofè machin ki pran bal nan tèt, machin chavire. Nou ta kapab di la se yon repons yo bay ak Premye Minis Ariel Henry, m santi ki kòmanse ap fè yon seri de deklarasyon li pa ka asime. Lè yon nèg ou se otorite, ebyen lè yon sitiyasyon prezante, ou gen yon sitiyasyon anfas, ebyen m panse ke fòk ou kapab asime. Men, sa ki konsène kesyon Matisan, m ta kapab di, gen anpil deklarasyon ki ap fèt. Se sa k fè ou wè jounen jodi a la, gen yon sitwayen ki rele Léon Charles, li pa prèske pran lapawòl ankò paske anpil fwa li pran lapawòl, se menm bagay yo e menm bagay yo. Bandi kontinye yo menm ap frape. Pa egzanp, nou te gen yon premye minis ki rele Joseph Jouthe, ou wè a chak fwa misye pran lapawòl, genyen yon towo ki rele Ti Lapli ki demanti misye. Ebyen jounen jodi a la m ta kapab di otorite yo chita nan pawòl sèlman. Pa rapò ak kesyon Martissant an, dosye sa a ki m ta kapab di sisite anpil revòlt paske lè w ap gade sou yon foto kote ke batay pete antre band rival, Epi yon fanm ansent pran plizyè bal, menm timoun ki anndan vant li an mouri. Ou ta kapab imajine, bagay sa yo ap pase nan peyi a konsa, se kòmsi otorite yo pa egziste. Sa pa enpòtan pou otorite yo paske ou wè se rankont k ap fèt, dyalòg, yon mannyè pou kapab rive rezoud kriz politik. Men ban m di w yon bagay, sa k gen la a li plis pase yon kriz politik paske Lè genyen ensekirite nan yon peyi, peyi sa a nou ta kapab di se yon peyi ki plonje totalman nan kawo. E, jan m toujou di li nan anpil emisyon ke m fè, sitiyasyon ki gen la a, se pa yon bagay piti. Jan peyi a vin ye jounen jodi a la a, se kòmsi m ta kapab di bandi gen plis pouvwa ke lapolis. Si bandi yo di y ap bloke peyi a jodi a la a, y ap fè l. Batay nan Matisan, li kòmanse depi. Debi mwa jen 2021, nou nan mwa out pou kouwè l ye la, 2 mwa e kèlke jou, ebyen bal kontinye ap tire. Pa egzanp yè swa, gen yon pwòch mwen ki ap desann Kafou o risk de sa vi. Men èske n konnen gen machin k ap fè zòn nan? Machin yo fikse alò chofè yo fikse 100 goud kous la. Sa vle di zòn nan pa bon. Se yon zòn periyez. Pa rapò ak yon sitiyasyon konsa gen anpil sitwayen yo menm ki vle jwe yon wòl medyatè. Sa vle di yon wòl mitan jwèt pou pale ansanm avèk bandi ame yo pami yo Izo, Krisla epi Ti Lapli. Ebyen se nan sans sa a, gen yon komite sitwayen ki chita pale madi aprèmidi ansanm avèk chèf gang Vilaj de Dye an sou nesesite pou kapab sispann afwontman ki deklannche depi 2 mwa nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens. Ansyen majistra Kafou a, Yvon Jérôme, Misye di li satisfè pa rapò ak premyè rankont sila a e anonse yon dezyèm rankont avèk yon lòt ekip jounen mèkredi 11 out la. Fò m di nou ke aprè reyinyon sila a, paske mwen menm tou m se yon sitwayen di peyi, m toujou ap preche pou ke kapab genyen lapè. M te rele Izo pou m di l, ebyen eske sa k gen la a Nou pa ta kapab chita ansanm mesye pou nou antann nou paske m pot ko konnen si reyinyon an ap fèt pou n pa ta menm gen yon medyatè pou pote pawòl la bay Kris la, pou pote bawòl la bay ti lapli yon mannyè pou kapab rive rezoud pwoblèm sa. Ebyen, Izo te di m ke gen yon rankont ki fèt. Donk y ap tann pou wè ki sa k kapab pase nan lòt bò a. Men fò n di ekip sa li menm li genyen gwo preyokipasyon pa rapò ak afwontman ant gang ame yo depi plis pase 2 mwa nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens. Komite sa li yo mete li sou pye nan lide pou kapab rankontre pwotagonis yo. Komite sa gen ladan li plizyè notab, lidè relijye, prèt vodou nan Matisan, Fontamara epi Kafou. Ansyen majistra Kafou a jan nou te diw li Yvon Jerome li konfime komite sa li reyalize aprè midi mardi 10 out 2021 an premyè rankont li avèk responsab ekip vilaj de Dye a, izo. Ebyen li menm Yvon Jerome satisfè. Paske te gen yon akèy chalere. Yvon Jérôme rezève dwa pou l pa bay detay sou diskisyon yo. Sepandan, li estime li posib pou kapab rezoud pwoblèm ensekirite a nan Matisan, Fontamara aprè premyè rankont sila. Mesye Jérôme anonse yon dezyèm reyinyon avèk pwotagonis yo ki gen awè ak konfli sila jounen 11 out lan. san li pa bay presizyon. M gen yon ti konsta ke mwen fè pa rapò ak foto ki imòtalize moman rankont sila a. W ap gade sou foto sila a, w ta kapab di, bon, la star se Izo. Men, gen yon lòt towo la ki avèk yon chemiz wouj sou li. Eeh misye gen twal sou li antouka. Misye gen anpil twal sou li men fòm di nou Izo eske se yon nèg m ta kapab di ki mete tèt li kote li ye a oubyen eske se la sosyete ki mete l kote li ye jounen jodi a. Paske nan tout bandi k ap goumen yo nèg ki pi prezan sou tiktok sou anpil lòt rezo sosyo. Ebyen l pa lòt ke Izo. Wap gade sou foto a la wap wè l avèk yon tishòt nimewo 34 sou li. Brèf, Izo se youn nan moun, bon lè l layv anpil moun ap gade li e pafwa li pran lapawòl. Men nan dènye jou sa yo nou ta kapab di li pa prèske pran lapawòl. Donk on se demande poukwa? Eske Izo ap tann dezyèm rankont lan pou kapab pale paske nou panse ke fò nèg yo ta di yon mo, fò nèg yo ta di ki sak pase, eske yo deside fè lapè tout bon paske ekip sa ap gen pou l rankontre Krisla tou, l ap genyen pou l rankontre Ti Lapli. Si w pran egzanp Ti Lapli m panse ke Ti Lapli pa yon dur à cuire paske menm lè yo t ap batay la li menm li te toujou prè pou fè konsesyon. Men eske Izo pral fè konsesyon, eske Krisla pral fè konsesyon pa rapò ak jan bagay la ye jounen jodi a? Pa bliye m di nou, lagè o nivo de Martissant, sou kiyès li gen enpak? Se sou popilasyon an. Se sou moun k ap chache ti aktivite yo, dèfwa yo pa kab rete lakay yo. Menm lè zòn nan cho, yo oblije brave danje a swa pou ale nan santre vil, pou ale Taba oubyen moun k ap sot lavil pou ale kanmenm Kafou. Men, sa ki pi di nan sa k ap pase Matisan an, lè yon moun mouri, pa gen ankenn moun ki kapab pote plent. Leta, li fayi ak misyon li. Sa vle di, se popilasyon an ki pou veye sou kò li. Mwen panse ke jounen jodi a la a, inisyativ sa a, li louwab kan menm, dan la mezi ou nou espere ke, ebyen, nèg yo kapab jwe pyez e men, alò mesye dam yo kapab jwe pyez e men pou ke yo wè nan ki mezi, yo kapab pèmèt yon seselfe dirab tounen o nivo de Martissant. Sonje m di nou, se yon batay ki la depi 2 mwa e kèlke jou. Anyen poko janm ka di. Lè konsa, on lè ou rete ou tande, lòbèy pete nan Martissant. Donk, jounen jodi a la a, otorite ale, otorite tounen, se menm penpenp lan. Ebyen, m panse ke. Ariel Henry ki kòmanse ap fè deklarasyon ki pa ale nan sans yon seri de moun, men m panse ke jounen jodi a la a, ebyen gen desizyon pou l pran. CSPN nan ki sanse egziste ke de non, ebyen m panse jounen jodi a la a, gen bagay ki pou fèt. Si lapè ta kapab tounen o nivo de Martissant, sa t ap fè anpil moun plezi, menm lè pa ta kapab genyen zanmitay ant nèg yo ankò, men lapè a te kapab tounen pou chak nèg te kapab jere zòn yo. Merci beaucoup la famille! Mwen te kontan avèk ou pou kapab enfòme w, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Pale ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.